Yon avyon militè Canadian debake nan èpòt nasyonal Maïgatte Pòtoprens la, sa w tande a, briganday pete, anpil moun gentan kouri di se lame k debake pou vin bay sekirite, menm bandi yo gentan nan gwo kè kase. Bonjou bonswa tout moun, byenvini ou konekte rezo enfòmasyon Asofya TV 83, se moman pou m prezante n prensipal pwen k pral fè esansyèl nan jounal la pou jounen jodi a, rete konekte la, pa deplase, men nouvèl la an detay. Genyen nan Latibonit ou ankò nan Mibalè, gwo deblozay pete, Lapolis se nan kad operasyon yap mennen, mare yon jèn gason ak plizyè telefòn selilè nan men l e plizyè milye goud yo jwenn nan posesyon l, sa w tande a, misye yon kote pou le moman. Genyen aprè 2 mwa senatè latibonit la Youri Latòti ki soti nan silans li akize an veti an vwala yon liv yo ekri ki soti nan nasyon zini li fè konnen yo pa pale anyen de petro karibe ak moun ki vòlè lajan peyi a men poutan se li yo akize e l mande jistis li deside batay kout ke kout pou l kapab soti tèt li nan sa l ye la. Eske senatè a fini pa gen rezon n poko konnen men kanmèm ann swiv feyton an fenk koumanse e senatè a soti grif li tout longè akize anpil moun ki ta mete non l nan dosye sa kòm kwa li ta nan dosye gang epi nan vòlè jan yo anonse l la e senatè a tou pa deside bay vag nan dosye sa. Senatè Ariel Henry ki soti grif li tout longè Li pale de lwa elektoral la e l soti nan Le Moniteur, li fè konnen tou yo pral mete kanpe konsèy la sou pye, èske se konsèy pèmanan an ou pwovizwa, men pou lenstan se gwo koze k ap pale nan peyi a, fòk eleksyon fèt, se moun ki eli ki dwe rantre nan palè nasyonal, jan premye minis prezidan an rakonte l. Medam mesye, pwen sa yo ak lòt, se esansyèl ki pral fè pwen nan jounal la pou jodi a, si w poko fè sa rantre nan fanmi an, Sofia TV 83 abòne ak paj la, pataje l ak lòt zanmi. Tout nouvèl ak enfòmasyon yo ap vini san grate tèt e ap vin jwenn ou lakay ou san wete ni mete. Lapolis arete Serjan Lovensky nan vil Laskawobas ak 16 telefòn pòtab, yon laptòp ak 62 mil 695 goud. Yo t ap chèche l kòmkwa li gen akizasyon sou do l yon lòt kote. Komisè a te tou drese bilan travay pou 4 mwa li gen nan tèt polis lan nan jiridiksyon Mirbalè a. An atandan komisè Pierre Ronald pou plis an tande komisè Pierre Ronald pou plis detay nan mikwo Marcia Joseph. E kòm ou konnen lapolis la se jamè kanpe. Nou vin la depi premye septanm jiska jodi a la ki se 11 janvye 2023. Nou te kontinye menm travay ke Komisè Matyas t ap fè a, se travay avèk kominote a, travay tou pou nou kapab kenbe yon klima de serenite nan tout Judson Mibalè a. Nou pwosede ak arestasyon anpil nan nèg ki te soti Kwadèboukè, Taba nan plizyè gwoup de gang ki te vin. pran refij nan zòn Mibalè a, nou arete yo. Nou yonn nan ka ki te pi flagran, se nèg ki te arete ki te kidnape ti anfan de 8 an an, nou te jwenn li nan jiridiksyon nou te retounen l. Epi nou fè dè operasyon tou sou Sodo. Yè ankò nou vin pwosede arestasyon yon sèten Senjan. Lovenski, ki se yon nèg ki te gen anpil antèn sou li, nou arete misye avèk 16 telefòn, avèk yon sòm kòb ki evalye a plis de 12 mil 500 dola. Ki kote nou arete misye? Nou ta fè, selon, nan kad ankèt nou, nou ta fè operasyon sa jous Laskawobas, paske nou travay avèk tout kominote a nan kad echanj denfòmasyon. Ke sa li de Sodo, e Laskawobas, Gran Boukan, tout zòn sa yo otomatikman moun yo gen enfòmasyon, yo pataje l avè nou, nou reyaji sou yo. E sè dènye tan, gen anpil moun k ap plenyen nan anpil kwen nan vil Mirebalais kote y ap brake yo, y ap pran valiz yo, kòman n ap. mete nou a pye dèm pou nou kapab. Wi, pa rapò a ansanm de plent ke nou te konn genyen, plent yo revize a la bès paske nou menm nou travay sou chif. Lè m te fenk vini an, te gen yon wos, jodi a pa lavwa la, m konn fè jounen mwen pa resevwa plent. Kidonk, si n pa gen plent, n ap mal pou n konnen ki kote pik yo ye. Menm jan tou, nou te konn gen moun ki te toujou ap kolabore avè nou, ban nou enfòmasyon sou enkoni ke yo wè nan zòn lakay yo, pa rapò a efikasite ke nou mete an plas pou nou reyaji a tan. Jodi a la a, nou ka di ke ak de banditis yo, yo revize a la bès. Menm jan sou wout 9, nou te gen yon sèten ti je ki te konn ap bay anpil pwoblèm, jodi a la a, msye kote l dwe ye a, msye ap repoze l kote ke li pap ka nui moun yo ankò. Si w gade, si w al gade nan rejis la w ap wè ke gen 4 nèg nou arete avèk pik nan men yo ki san anndan plas la menm paske kounye a nou gen òd fòmèl kote ke detanzantan patwouy udmo yo si yo nan anndan plas la fè tchèk, fouye moun yo pou n asire ke moun k ap pase nan zòn nan pa viktim de ak sa yo te konn fèt la. Nap toujou rete nan enfòmasyon yo, toujou nan zafè ensekirite la, jan nouvèl la li menm yè li rive, kote minis zafè etranjè Kanada Mélanie Joly ak minis defans nasyonal lan Anita Anand ki anonse ayè mèkredi 11 janvye 2023 ke fòs ame kanadyèn nan li fè rive ann Ayiti la plizyè machin blende ke Ayiti li menm te deja plase kòmand acha nan peyi Kanada. Selon kominike gouvèlman kanadyen an mete deyò gwo avyon militè kanadyen ki rive nan Pòtoprens ayè mèkredi an pou l te pote sa n rele machin blende yo bay Direksyon Jeneral Polis Nasyonal Dayiti an. Machin sa yo toujou antre nan kad efò k ap fèt bò kote lapolis nasyonal ke peyi Kanada nan apiye ede otorite l pa bò isit nan batay ke y ap mennen kont zafè gang pa bò isit. Kidonk yè la gen plizyè machin blende ke otorite peyi Kanada yo la rive avèk yo. nan yon avyon militè nan èpòt lan la ke pote bay otorite pa bò isit sitou lapolis la pou l kontinye mete mate aksyon bandi yo anndan peyi a. Gouvènman Kanada di li reponn avèk demand apui ki te fèt pa otorite pa bò isit yo tandiske anpil moun kapab obsève kesyon zak vyolans yo chak jou ap entansifye, chak jou ap ogmante anndan peyi an. Kidonk, bandi ame yo menm ki pa deside bese bra yo bay vag avèk aksyon y ap komèt sou popilasyon sivil la. Ye sa fè yon dezyèm fwa ke peyi Kanada li menm li voye sa n rele machin blende bay ot gouvèneman ayisyen an. Etazini ak Kanada ki montre ke dènye tan sa yo, enben yo trè preokipe avèk sitiyasyon k ap pase an Ayiti an, e vle ede lapolis la nan ranfòse kapasite l pou l mate zafè ensekirite a pa bò isit. Pandan ke n ap raple Prezidan Joseph R. Biden, Joe Biden, ki te rankontre madi 10 janvye a Premye Minis Kanada a Justin Trudeau nan peyi Meksik, Meksiko, nan kad somè lidè nò ameriken yo kote yo te anonse ke yo t ap fèt ka posib avèk kòdinasyon avèk patenè Konsèy Sekirite Nasyonzini yo pou pwochen etap k ap gen pou rive la. Men yo t ap diskite, Biden ansanm avèk Trudeau t ap diskite ansanm. Nan diskisyon ke yo te genyen, sitiyasyon Ayiti an, li te nan mitan diskisyon, nan mitan deba yo ant 2 mesye sa yo pou gade kòman peyi Kanada ak Etazini kapab kontinye bay èd yo bourad yo avèk Leta Ayisyen. Gen ansyen senatè Youri Latortue ki soti nan silans li 2 mwa aprè l te tonbe anba sanksyon Kanada ak Etazini. Lidè aa a fè konnen li te ekri peyi sa yo pou jwenn tout detay sou sanksyon sa yo jiska prezan li pa jwenn okenn repons. Ansyen palmantè a raple l te sibi sanksyon Etazini deja pou yon koze dwòg e lè l rive defann tèt li tribinal dirijan aa a pèswade sanksyon sa yo politik. Ann koute Youri Latortue. Mwen menm pèsonèlman, mwen viktim deja de sanksyon sa yo anndan peyi a, kote an 2007, jisteman, o nivo de Etazini, yo te rele nou pou te di gen sispisyon dwòg sou nou e yo pran de desizyon kont viza nou paske gen sispisyon. E depi lè sa a, m te antame yon batay. ki te fè ke 3 zan apre o nivo de Wikileaks nou te wè se Fritz Meuse yon nèg ki te akapare pò Gonayiv la ki te al pote plent, ki te al denonse m nan anbasad amerikèn. le 5 mai 2005 paske l pa t vle peye pò Gonayiv la e m te di l peye l e lè sa a batay la te fèt jiskaske m al devan tribinal jiskaske tout fanmi l te di ke sa misye te fè a pa bon nou t al devan tribinal e m te genyen batay la. E misye te prezante eskiz li paske li konnen sa l te fè a pa t bon, se pou l te ka akapare pò Gonayiv la e fò n raple an pasan ke pò sa a aktyèlman l nan men Leta puiske batay sa a ke nou t ap fèt la se te pou ke Leta te rekipere pò a e lè sa a nou vin rive nou wè ke peyi kankou Etazini te reevalye jisteman kesyon sanksyon ke yo te pran kont nou. Ebyen, lè 4 novanm 2022 vin rive, nou vin retwouve n nan yon sitiyasyon kote entènasyonal la vin anonse ankò sanksyon kontre nou. Yo vin, par la presse, nou aprann sa, puiske yo pa janm siyifye nou okenn desizyon. Imedyatman ke kesyon sa a te vini, nou te di ke se de sanksyon politik, piske nou konnen sa k te rive deja. Nou te antreprann plizyè aksyon. Aksyon ke nou anprann, nou te ekri peyi Etazini, nou te ekri peyi Kanada, paske yo te pale de fason jeneral, pou nou te mande kisa ke yo repwoche nou spesifikman. A dat. Yo pa janm reponn. Men nou menm, nou kontinye ap travay. Pandan 2 mwa silans sa ansyen senatè Youri Latortue fè konnen ekip jiridik li an Ayiti ak Etazini t ap travay e nan ankèt yo rive dekouvri yon liv ki rele Les dossiers zombies ki ekri ni an anglè ak espayòl e nan liv sa ki sòti an nan lane 2019 yo denonse l kòm yon moun ki nan trafik zam ak dwòg nan peyi Dayiti. Se yon sèten Byrd Grabler ki se yon Otricyen ki t ap travay nan Nasyonzini an Ayiti ki ekri liv sa sou yon lòt non. Daprè ankèt li, Youri Latortue eksplike nan liv sa otè a prezante yon ansyen premye minis ki gen non l site nan gaspiyaj lajan Petro Karibe an ki dwe vin prezidan an Ayiti. Lidè aa a konkli se atravè liv sa Kanada ak Etazini te rive pran sanksyon sa kont li, ann koute Youri Latortue. Vern Grabner ki ekri sou koripsyon dan lè zane 2015, 2016, 2017. Misye pa pale ditou de Petro Caribe, dosye li t ap fè yo, on milyon moun pran lari t ap pale de Petro Caribe, misye pa pale de Petro Caribe. Misye pa pale de Dermalog, misye pa pale de Sofiday, misye pa pale de franchiz. Bon rapò ke sena a fè ke nou te fè. Misye pa pale de kontrebann nan. Misye pa pale de kesyon paspò yo. Misye pa pale de ong. Pandan tan sa a, gen 10 rapò ki fèt nan sena a k ap denonse moun k ap vòlè, don mwen menm prensipalman. Misye pa pale de oken dosye sa yo. Epi n ap fouye zo nan kalalou. E lè n gad nan liv la, n ale toujou nan paj 321, 324, Ben Gabner di. Men kiyès ki te ka prezidan Dayiti. Men kiyès, se yon ansyen premye minis wi m pap site non l nan li nan liv la. Se misye k ka prezidan Dayiti ki ka fè meyè e se yonn nan moun ki premye dilapidatè fon petwo karibe. E se lè sa a, e se lè sa a ankèt nou ap kontinye. E se lè sa a nou vin wè ke lè prezidan Jovenel te an fevriye 2019 te fon diskou nou sonje li te di moun opozisyon yo se yo k nan dwòg, se yo. Fi gen bandi. E se lè sa a yo te remèt, paske liv la soti an me, yo te remèt li rapò sa yo kont tout nèg ki te nan opozisyon an, don mwen menm pèsonèlman, ki te, ebyen, ki te fè Petwokaribe. E nou sonje rapò sa a son fo, piske nou konnen egzakteman lè sa a se prezidan an ki te peye, ebyen, Anèl pou ke li te vini pou yo te fè demagoji a, men an menm tan yo fè yon dosye. Brett Gardner, misye di, misye di nan liv la, tande byen wi, misye di nan liv la ke li travay an kolaborasyon avèk anbasad amerikèn e se la l bay dosye yo. Misye di li gen yon metò nan anbasad la. Misye di ke tout sa l fè, li fè. avèk entènasyonal la. Se kounye a nou vin dekouvri kòman ofisye Nasyonzini sa a li antann avèk gouvènman kont opozisyon e sektè mafye ki te nan Petwokaribe a, dilapidatè ki te nan Petwokaribe a. E se dosye sa yo. ki monte depi 2019 kontre opozisyon e kont moun ki tap di verite pou yo fè karaktè assassination sa vle di yo paka tchwe yo yo vle detwi karaktè yo men pa bliye ke menm moun sa yo ki te vin kotem lèm tap ekri petro caribe a ki te dim yap banm tout avantaj poum pat met non yo. nan petro karibe a ki te fè menas jisteman se moun sa yo ke Ben Gardner di ki dwe prezidan dayiti paske se moun ki pi klin nan peyi a. Ansyen senatè Youri Latortue fè konnen li ekri biwo zafè legal onu nan New York pou pran responsabilite yo. Tankou revoke Bert Gabler, Kanada ki te sèvi ak dokiman sa yo pou re-evalye sanksyon sa yo yo te pran nan tèt kole ak gouvènman Ariel Henry an ak sèten dilapidatè Petro Caribe, dapre Youri Latortue. Ann koute l. Nou fè demach pou nou te pale avè l, pou nou te ka konfwonte l. E l pa vle fè konfwontasyon an. Nou vle fè konfwontasyon an paske sa misye ekri sou nou an, li ekri l sou tout rezo, li ekri l nan liv, li ekri l nan anbasad pou ke li detwi jisteman. Pou ke yo reevalye kesyon yo. Paske jodi a, batay la, se pa etranje k ap fè l kont nou. Se menm moun anndan peyi sa a, ke yo dekouvri nan koripsyon, nan vòlè, ki yo menm gen lajan nan men yo, gen mwayen pou yo arive kraze moun. Men mwen menm, mwen di sa, Senatè Latortue, m konn batay. E m ap batay. Paske jodi a, moun sa yo. Yo panse ke yo ka fè nenpòt ki bagay nan peyi sa. Nou di, nou pap twonpe n dènmi. Se pa de dosye ki fèt Ozetazini, ki fèt Kanada. Se de dosye ki fèt isi. E triyo ki pote dosye sa yo, se Ben Grabner, ki se ofisye Nasyonzini, avèk petèt lòt. Se dilapidatè Petwokaribe yo. E se gouvènman ayisyen yo menm ki devan movèz gouvènans yo panse ke meyè fason pou yo fè se kraze moun ki kanpe tèt a tèt avè yo. E se poutèt sa nou pran chemen legal la pou n afwonte dosye yo e nan afwonte dosye yo lè sa Ben Gravner a bay tout moun ki te kanpe avè l yo Paske jodi a nou panse ke apre 2 mwa de silans, mwen te fè silans lan paske m te bezwen 2 bagay, premyèman konnen sa yo repwoche m spesifikman e an menm tan ankete sou dosye sa yo. Vwala deklarasyon ansyen senatè Youri Latortue sou kestyon akizasyon oubyen sanksyon dizon byen ki pran kont li bò kote otorite nan peyi Kanada ak Etazini. Konsansis Nasyonal pou yon Tranzisyon Enkliziv ak Eleksyon Transparan li pibliye nan jounal ofisyèl peyi a Le Moniteur madi ki se te 3 madi 3 janvye a selon nimewo jounal sa ki ki fèt ki sòti nan redaksyon Le Moniteur kote Senatè ak Biwo Entegre Nasyonzini yo menm anpil nan yo salye piblikasyon sa nou kapab di ki fèt lan jan sa te anonse kèk jou avan pa Premye Minis Ariel Henry Konsansis Nasyonal pou yon Tranzisyon Enkliziv ak Eleksyon Transparan ki pibliye nan jounal ofisyèl peyi a Le Moniteur. Inisyativ sa a ki salye pa yon ansanm de sinyatè ke pami yo nou jwenn Platfòm Sitwayen Angaje yo, Platfòm Sitwayen Angaje yo ki di l pran ak e salye kòmansman enplemantasyon Akò 21 desanm nan pa piblikasyon ki fèt nan jounal ofisyèl peyi a Le Moniteur nan dat ki te 3 jan tiraj 3 janvye 2023. Selon sa n kapab li nan kominike ki pote siyati sekretè jeneral plat inisyativ Platfòm Sitwayen Angaj yo la ki se Valery Dutreuil Jacques, gen biwo yo te kreye Nasyonzini ann Ayiti ki li menm tou salye demach gouvènman ke Ariel Henry ap dirije a ki pibliye nan jounal ofisyèl peyi an la Konsansis Nasyonal Enkliziv epi Nasyonal Enkliziv lan pou yon Tranzisyon Enkliziv ak Eleksyon Transparan ki pibliye nan jounal ofisyèl peyi a ki se Le Moniteur. Nan dat ki te 3 janvye 2023, Bini ankouraje aktè yo pou kapab rapousib avèk dyalòg enklizif sa devan ki pral mennen avèk sa n rele be restore enstitisyon demokratik nou yo si n kapab li be nan yon tèks ki sòti bò kote responsab yo nan Bini enstitisyon onuzyèn sila. Akò 21 desanm 2022 an selon anpil ak lòt aktè ki pa gen sa n rele be yon lejitimite ki gen yon defisit lejitimite piske gen anpil aktè Nan sosyete a la anpil aktè politik ki yo menm me twouve ke akò sa ki pa jwenn sa n rele lejitimite l. Anpil pati politik ki an n di ki de pati politik ki ki trè prezan sou sèn nan yo reyaji konsènan kesyon sa pa avèk kesyon akò 21 desanm nan. Se ka pati politik Piti Platfòm politik Pitit Dessalines, nou jwenn phtk, Fanmi Lavalas, OPL ki yo menm konsidere kesyon sa kòm yon akò ki pa jwenn sa n rele lejitimite l ke yo pale an. E nouvèl akò sa ki ka ta dwe debouche sou sa n rele fòmasyon nouvo gouvèneman, mete kanpe sa n rele konsèy elektoral pwovizwa oubyen pèmanan, paske jiskaprezan m pa konn kisa l ap prale ye. Òganizasyon eleksyon yo anndan peyi a eleksyon kredib onèt e transparan Ariel Henry li menm ki ta dwe asiste ki ta dwe la pou l kapab asiste akonpaye men wo konsèy tranzisyon men ki ta dwe akonpaye Ariel Henry tou e ki li menm k ap rete jouka ann di fevriye 2024 piske si vrèman kondisyon reyini jan Ariel Henry li menm li te di l lan ane 2023 ki ap yon ane elektoral k ap pèmèt eleksyon òganize, eleksyon òganize pral pèmèt tou gen yon prezidan ki pran tèt peyi an 7 fevriye 2024 e se lè sa Ariel Henry li menm antann ke pou l kapab ann di bon vide bagaj men sa ki enpòtan se ke n ap raple ke m kwè se nan premye janvye nan okazyon 219 lane endepandans peyi a pwoklamasyon sa Ariel Henry nan diskou l nan okazyon an li te fè konnen p ap genyen kesyon E prezidan kap rantre anndan palè si se pa nan eleksyon ke ou ale. Kidonk, se yon prezidan elu k al nan eleksyon, popilasyon an vote, se moun sa a kap rive rantre anndan palè nasyonal kòm prezidan elu. Sa nap fè yon ti rapèl sou sa ke Ariel Henry li menm te di nan entèvansyon sa. Kidonk, men li pibliye.